Mwen santi m anvi pete kouri paske m wè politisyen yo, mwen wè otorite m yo, pèp ayisyen yo gen pwoblèm. Kè m pa fè m mal non paske Lèzetazini ansanm avèk Kanada pran sanksyon kont yo, yo jele kont yo. Men sak fè kè m fè mal se paske avan lontan wi gon eklatman sosyal ki pral fèt nan peyi Dayiti e lè sa politisyen ap kouri pran mòn genyen k ap di montay tonbe sou mwen genyen k ap di wòch tonbe sou mwen men woche a va di yo atansyon mwen menm tou mwen gen jijman pa m kesyon m ap poze ki kote yo pral kache frèzesè byeneme Abse a gen pou l pete pou tout bon. E m ap mande ki efimyè, ki doktè, nan ki lopital mesye sa yo pral pran swen puiske yo pa t janm konstui lakay. Wi, yo ap pran avyon pou yo ale, ki kote ki bò, kalezon yon antann sans, bon blan an koupe viza. Gade kòman politisyen pral santi sou moun! Hum pèp ayisyen kòmanse achte ki oli nou mete la paske bagay la pral konplike mwen wè yon gè pandye sou tèt peyi dayiti mwen wè kòman politisyen pral tonbe gon gè k pou eklate nan mitan oligak kòwonpi yo manman pitit mare senti ki vivra vera ki moura kakara jovenel moïse te pale yo yo pat tande. yo te prefere fè konplo, yo asasine l. Frè e sè byeneme, achiv sila a mete nèg yo toutouni nèt. Fwa sa a, non, bagay la pa p ka rete konsa, pèp ayisyen, pran responsabilite ou, e ou pral tande. Medam, madmwazèl e mesye, se kounya bagay la konplike nan Dabong. Fò m di ou, sitwayen ayisyen ki rete nan Wanament, yo deklare, yo fèmen fwontyè a pou nenpòt 3 a 4 mwa. Ebyen aksyon sa a, m pa kache di w, ki boulvèse majistra Daabong nan, li pwomèt avan lontan li gen pou l bay moun sa yo yon repons. Ou pral jwenn detay, ou pral wè tou kòman sitwayen yo t ap soude. baryè Wanament pou bay Repiblik Dominikèn yon leson pa rapò ak jan yo ap depòte Ayisyen, jan ke yo ap bat yo, jan ke yo ap maltrete yo. Yo pa gen pwoblèm ansanm avèk depòtasyon, men se fason yo ap depòte moun, fason yo ap maltrete konpatriyòt yo, ebyen sitwayen nan Wanament, Yo di non, sa pa ka pase konsa, fòk yo bay yon leson e nou menm devan aksyon sa a nou wete chapo n byen ba. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like. Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl sa pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te. San mwen menm Pari sera pri. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, ebyen imedyatman ou retire a nan Pari li vin egal a pri. Ebyen repons lan se a. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen lè m chita m pi wo tandiske lè m kanpe m pi ba. Silvouplè tanpri souple chak fanatik pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, Jovenel Moïse te pale ansanm avèk nèg yo. Li te di yo mete yo bò kote m. Li te di yo estabilite. Mon chè, avèk dosye sa, peyi a pap ka fè yon pa kita, yon pa nago. Piske lè yon peyi enstab, pa gen anyen kap ka mache ladan. Men malerezman. politisyen, moun ki sanble avè l yo, moun ki sanble avè nou yo, moun nou mete la ki pou defann nou, yo te pito ale jwenn oligak kowonpi yo depi plis pase 200 lane k ap fini ansanm avèk peyi a. E youn nan yo te kanpe nan figi Jovenel Moïse, li te di prezidan depi plis pase 50 an bagay la ap fèt konsa. Li te di Jovenel Moïse. Mon chè Mesye le Prezidan, se pa tout tan non stabilite a bon pou nou. Donk, estabilite a se li k bon pou nou. Donk, jounen jodi a pèp Ayisyen, lè ke m ap gade kòman Lezetazini, Kanada, ap pase pran yon seri de politisyen k ap travay avè yo depi 1900 jamè, mesye sa yo, ki te fè pati de opozisyon ki te kanpe an fas Jovenel Moïse, mwen chè kè m pa fè mal pou yo non, m di se bon, paske sa w fè, se li w wè, se pa pèp w ap enmède, se pa pèp w ap detui, se pa pèp w ap destabilize, se pa gang w ap kreye, epi menm pou moun w ap travay la, gon maten k ap rive, l ap trayi w paske sa w fè sou tè sa a, se li w wè. Frèzesè byeneme, tande deklarasyon Jovenel Moïse. Gen bagay m te toujou di ke m pa gen dwa di nou, men kounye a gen de ti bagay m oblije kòmanse di nou. M sonje m t ap pale ak yon gwo nèg ki di m ke prezidan w ap pale de stabilite politik. Se pa toutan non stabilite politik nan avantaj nou. M di, o! Kòman stabilite politik pa nan avantaj nou toutan? Li di m mwen menm. Moi, je nage dans des eaux troublées. Pèp la, èske ou konprann pati sa a? Sa vle di, enstabilite politik la se yon endistri ke li ye. Se yon endistri florisant. Se yon endistri ki bay anpil lajan. Se yon endistri se li menm ki pèmèt gwo negosyasyon fèt tou wi, lannwit. M konn fè konbyen mwa m pa ka dòmi non. Pati fò nèg fò pale lannuit ak yon seri de gwo moun gwo moun pou chèche ap di tanpri souple pou a jwenn yon ti lapè nan peyi a bagay la grav. Hum! Ayy pèp ayisyen! Bagay la pa fasil vre non! Bagay la pa fasil vre e jounen jodi a mwen kontan je ou kòmanse kale. Ou kòmanse konprann kiyès ki renmen Ayiti, kiyès ki renmen ou e kiyès ki vle ou avanse. Donk, moun sa yo ki kanpe an fas, moun sa yo ki di yo te opozisyon, moun sa yo ki tap batay kont Jovenel Moïse pèp Ayisyen, Nan lòt peyi yo, lè yon kan ap batay ansanm avèk yon lòt kan, se dosye politik, kiyès k ap gen kontwòl palman, kiyès k ap gen kontwòl chanm depite, kiyès k ap gen pi fò pouvwa a nan men l. Donk, lè ke ekip ki sou pouvwa a soti yon bidjè, yo menm yo di, si se te yo k te la, men kòman yo t ap fè bidjè a? Men kòman yo t ap fè dispatching lajan an? Yo denonse zak malonèt gouvènman, yo denonse koripsyon gouvènman an, men, si tout fwa gouvènman ki la, l ap fè wout, l ap konstwi lopital, l ap batay pou mete kouran, yo pa pral mete dife nan poto elektrik yo. Yo pa pral boule machin k ap fè wout yo. Non yo pap fè bagay konsa. Lopital kap konstwi ya, yo pap batay pou ke yo fè moun kap travay nan konstriksyon an vire do kite lopital la. Yo pap batay pou ke lè ke gen siman ki achte yo fè moun yo fè chimen kwochi ansanm avèl. Okontrè yo ap mete kontwòl pou yo wè nan ki kantite tan lopital sa ap fèt, kantite lajan yo ap kontwole tout ti detay paske lopital kap fèt la se pou popilasyon an. si ke wap kritike gouvèneman sa, kritike wap kritikel se pou popilasyon, se pou pèmèt pèp la konprann ke moun sa yo, yo pa renmen peyi a, men se pa detui ou detui travay ekip ki la a lap fè. Donk, medam matmwazèl e mesye, nou kapab konprann, apati de deklarasyon sa, apre asasina Jovenel Moïse, ou pral konprann, Ou pral konnen trè trè byen, se pa moun k ap di w, men de je ou kale, w ap kapab wè boukliye sistèm yo. Moun ki pa janm vle pou peyi a stab, yo pa t ap ka dakò ansanm avèk Jovenel. Pase si youn ap preche stabilite, pa rapò avèk ansanm de desizyon peyi Kanada ansanm avèk peyi Lèzetazini ap pran, mesye sa yo jounen jodi a yo ap akize yo nan finanse gang depatman deta ap di ou li gen dosye solid ke yo gen nenpòt 20 an depi yo nan dròg yo pa tap ka tande jovenel moise kap preche yo la stabilite kap preche la pè ki pat vyolan yo pa tap ka tande l kòman ou te vle pou lanbè ta aksepte pou referandòm fèt antanke prezidan sena a. A la traka pou lave kay te papa. Eske w panse l te ka aksepte yon bagay kon sa? Se nòmal pou l te mete l bò kote oligak yo? Se nòmal pou l fè 20 tan ap fè espyon? Se nòmal pou l itilize pozisyon l pou l fè tout zak sa yo? Paske dosye stabilite a li menm, li pa negosye bagay konsa. Li pa nan liy stabilite a. Li pa vle bagay konsa. E si mesye yo, se pat zafè yo tap regle anba raje a vre, lè Jovenel Moïse kanpe l di ti mesye, m ap ba nou 95, m ap ret a 5 pou 100. Yon fason, koulèv 7 tèt k ap souse peyi a, an n mete men ansanm pou n koupe l. Puiske, Pèp la vote nou tout, se an pwofi de popilasyon an pou n travay. Se sa Jovenel Moïse te panse, men se pa t sa mesye yo menm yo te vle. Paske nan palman yo ye a se pou yon bi byen detèmine. Donk, ou kapab konprann de jenerasyon an jenerasyon se ke oligak yo yo gen disip, yo gen boukliye, yo ap fè moun, yo ap kreye monstre lage nan tèt peyi a. Yo ap kreye monstre mete nan sena, yo ap kreye monstre mete nan seksyon kominal yo, yo kreye monstre mete nan tèt ministè yo, yo mete nan lakou kasasyon, yo mete tout kote pèp ayisyen. Hum! Ala traka pou lave kay tè papa. Donk, apati de deklarasyon sa Jovenel Moïse fè a, li di ou li konn pase plizyè mwa je l pa ka fèmen, nannuit kou lajounen l ap kout fil, l ap pale, l ap pale ansanm avèk de gwo gwo otorite, l ap di yo silvouplè, banm yon ti chans. Banm yon ti chans, banm yon ti lapè mezanmi paske gon popilasyon kap soufri. Atò ou panse mesye dam ki te nan opozisyon yo pat konn sa? Humm! Ala traka pou lave kay tè papa. Men, an bon lojik, Jovenel Moïse te sipoze pran kòd tou wi. Pae, yon pakèt moun pa ka chita lè yo ap destabilize konsa epi ou pa kreye yon mwayen pou mare kèk nan yo. Non, sa pa lojik. Li pa bon konsa. Te sipoze mete kèk grenn anba kòd. Ay fòk yo kite peyi a mache jan ke l sipoze mache. E medam, matmwazèl e mesye, pou m fè ou konprann, mesye sa yo pa vle stabilite nan peyi Dayiti. Lè w pran dosye Lanbè, l ap di w anbasadè te debake, wi pou ke ou chanje rezilta eleksyon. Kouman m fè sitwayen peyi m, m fon eleksyon epi yon anbasadè debake tchatcha chanje rezilta. Eske anbasadè peyi m ka debake nan peyi Lèzetazini pou l al di chèf KEP silvouplè chanje chanje rezilta se pa sa l vle? Non monchè, anbasadè sa ta p anba kòd. Anbasadè a ta pran kòd pèp ayisyen. E lè l fin pran kòd, m jije l, apre sa m depòte l. Li pase nan prizon apre sa m depòte l. Men sa se lè ke w dirijan nan peyi w e pou w onèt wi. Paske lè w pa onèt, ou nan ti poud la, ou nan finanse gang, yo gen dosye w lè konsa. Ou pa ka bat kò w twòp ti, jan ti pwovèb kreyòl la di, ti bèt a ke pa janbe dife. Ou pa ka gen ke pou wap janbe dife, wap boule gason. Epi jounen jodi a ou wè, avèk fiyète ak souri o lèv, lap vin eksplike nou yon betiz konsa. Eske ou wè nonm sa, tap vle pou peyi Dayiti gen stabilite non monchè. Si l gen stabilite, yo ap kenbel? Yo ap kenbel? Li pa tap ka chèf? Gen de kout mal taye kap fèt anba, yo tap gentan pran l? Gon pakèt moun nou gen pil respè pou yo. Si peyi Dayiti te stab, donk jou peyi Dayiti stab, m pa kache di w pèp ayisyen, ou panse yo ap ka rete? Lè sa a, tonnèl la va kraze, ou wè anba tab mò a, kote yo ap jwe domino, ou gen pou wè tout kriminèl yo. Ou gen pou wè tout malfèktè yo. E pa bliye tonèl kraze, napon an leve sou tab la, domino grenn atè a, w ap wè tout kriminèl yo anba tab la. E van ap pase pèp ayisyen, gran ri gen pou l pran dife nan peyi dayiti. Alay, ayay, ayay, m pa kache di w, ou gen pou wè kokobe. Ou gen pou wè kokobe pèp ayisyen, moun nou panse ki sou 2 pye yo, kap bay payèt, ki nan konferans kap pale de Ayiti, mon peyi, ma patrie, la souverènte, kokobe yo ye wi. E kokobe yo ye kay blan wi. E kokobe yo ye pou blan wi. Pae blan vin souse tout nannan yo wi telman yo nan zak malonet wi Ann avanse Jovenel Moise. Gwo enterè ki manyen la yo, lòt moun pap kap tounen avè yo vin mete yo sou moun ankò non, jamè non. Sa vle di, m tou di nou sa, gwo mesye yo ki naje dan dè zo twouble yo, jodi a dlo a klè, ann vin naje ladan l. Nou pa ka rete nan o twouble yo ankò non. Dlo sal la pap gen kenn kote non. Li pap li pap ka monte teren ankò non. Pèp la di non. Depi 1986 gon rejim, gon sistèm je dirè pa yon rejim ki enstale nan peyi a son sistèm kraze brize. Depi 1986. Tout jan pou yo rezoud pwoblèm se kraze pou n kraze, se brize pou n brize. Adje lavi sa oo, Jovenel te konnen sa l t ap di yo wi e nou pat ko wè. Ay nèg yo tèlman manipile nou, yo tèlman fò, anvan nou konprann nou pran tan pase ou konnen lespri nou griye, sèvèl nou se sann kawotchou sa boule tou nwa, tèlman nou mache nan manifestasyon pou syèk nan sèvo nou, anvan nou resi jwenn yon ti klète, m pa kache di w s anba anpil anpil mizè. E pou verite yo yo touye misye Al te pale trop yo touyel Jounen jodi a pèp ayisyen Dlo a tèlman klè Dlo oligak kowonpi yo tap naje nan dlo twouble a Li tèlman klè Politisyen aktyèlman la a Menm dyare yo ap dyare l blan Gad aksyon kanada mesye Kanada soti pou l kraze koup di mond la E gen lap chanpyon. Eeeey yon la traka pou lave kay te. E medam matmwazèl ze mesye nan dosye Kanada gon lot aspè pou gade. Sou wè jounen jodi ya lis ka ap soti nap konn yon pakèt bagay de chef nou yo, onorab nou yo, ak te gen plan sekirite, sa gen ase de kouy ki se fighter, ki prezidan, ki kapab prezidan alò, ti konpran. Donk, babekyou jwen gwo wòl. An m di sa. Pase si dosye gaz la pat bloke, nou pa tap konn mesye sa yo. Kap pale nou de ensekirite tout la sentjounen. Kap pale nou de enstabilite tout la sentjounen. Kap chache konsansis tout la sentjounen. M pa tande yo fè souf. Pa gen konsansis anko kot Pen Lambert. Ha ha ha ha ha ha ha. Eyy! Ala traka pou lave. Mezanmi men Mateli. Humm. Eeyy mesye lamòt menm ohh m sezi m wont m pè wi pèp ayisyen donk vare babekyou te bloke al bay rezilta ay bloke l bloke a wi yo pran sanksyon kont li bon tout moun te deja konnen babekyou pat janm dwat li te gen pil akizasyon kap peze sou do l depi nan peyi dayiti e men blan fin vin mete yon lo ankò sou li. Donk, Babekyou fon bagay animal nan mal li nan mal nèt. Èske ou konprann dosye a? Men, dosye sa a se vre ke blan te ka toujou aji. Men m pa kache di ou, si gaz la pat fon bloke, o o, atò w panse yo tap janm ka pran sanksyon kont? Mini jistis la janl pwisan sa, moun gadel nan zye l marew, ala traka pou lave kay tè. Frè se sè, verite fèt pou pale, ann kontinye tande deklarasyon Jomo. Moun kap mande kondisyon pou nou met tèt nou ansanm yo, se enterè pa yo ki enterese yo. Pa bliye sa. Map pale avè w ou menm jodi a kap fè politik, aktè politik yo. Moun ki kanpe pa dèyè a, men envizib yo, se yo pou n evite. An nou travay ansanm. Pèp la se sa l mande m. E se sa m vin di w jodi a. Se mesaj pèp la m ap ba ou, se pa mesaj pa m. Mwen m sale m pwale. Pèp la mande lapè. Pèp la mande linyon. Pèp la mande solidarite. Pèp la mande sekirite. Pèp la mande desann lavi chè a. Se sa l mande. E se sa m ap fè. E sa m oblije fè. Paske m se sèvitè l. Ou menm ki aple pou vin dirije peyi a. Vini, ann met men ansanm pou n retire Ayiti nan sa l ye jodi a. Paske jan m toujou di nou, se pa etranje k ap vin fè l pou nou. Etranje yo ka ede nou, yo ka temwen de sa n ap fè yo, men yo pa ka fè l pou nou. Se nou k pou fè l pou yo menm pou yo akonpaye nou. Adje! Adje lavi sa o! Jomo te di, l ap tounen yon zo pwason, l ap kwoke nan gòj nou ti mesye! Nou pa t kwè. Adje lavi sa o! Non, Jovenel te twò janti pou nèg yo. Bay sa m wè Ariel ap fè la a. E sa ki grav pèp ayisyen, moun ki kote premye minis lan se moun sa yo nan jou pase yo, lè Jovenel te la, yo t ap di aba lavi chè, aba ensekirite, pèp la ap soufri, pèp la pa ka manje, pèp la pa ka jwenn sekirite, pèp pa ka jwenn sante, epi Ariel moute voup, yo menm yo met ansanm avèk Ariel plip plip, sa w tande a 128 pousan voup s on gaz! E alò? E alò? 128 pou 100. Epi se moun sa yo ki tap di w pèp pa ka se si, pèp. Mache dèyè yo, kontinye swiv yo. Ay destabilize yo ap destabilize a se nan pwòp enterè yo, se pa nan enterè w pèp ayisyen. Kontinye pran mil goud nan men vakabon, m pa kache di nou, nou gen pou n leve yon maten wè, n ap ra, n ap pran bouch nou, l ap rive bò dèyè nou, n ap kole dan nou nan bò dèyè nou pou n manje. Kontinye swiv vakabon. Kontinye swiv ti visye. Kontinye kraze brize. Kontinye gade nou swiv pwostitye politik sa yo. Jounen jodi a kote yo. E pa yo k nan pouvwa. E pa yo menm kap byen pase. Donk se yon nan rezon ki fè n di en en. Bagay la baka konsa. E sa ki grav pèp ayisyen. Menm moun sa yo avan ki tap destabilize kraze. Yo tap de gouvènman sa ki kriminèl pa gen pwoblèm. Moun nou vini nou fè pi mal. E blan ap pran sanksyon kont nou youn aprè lòt. Pase nap finanse gang nan peyi a. Epi pou madanm nou a pitit nou pa anba vant nou? Epi pou ayisyen pa pataje link petisyon sa a? Pou n bay mesye sa yo yon leson? Non ou soufri twòp. Ou soufri twòp pèp ayisyen. Pou madanm yo a pitit yo pa anba pye yo? pou yo ap kouri ansanm? Aah, non monchè, yo pa ka rete la sèlman epi madanm yo menm yon kote, non, fò madanm nan vin jwenn yo, fò yo vin nan berchon jwaye a tou, e pou Ayiti yo ap travay, se pou Ayiti yo ap batay, se nan batay pou Ayiti ki fè yo t al sere w, si jounen jodi a. Kont peyi yo tap batay la a yo telman byen travay la lot peyi ap pesekite yo ebyen kounya la fow anba vant mari ou fow anba vant madanm ou fow avek papa ou fow avek manman ou paske manman ou tap mennen yon batay pou ayiti jounen jodia blan ap pesekite l ou paka ret kay blan ou paka ret kay pesekitè a ou paka rete kay lougawou a la baw pwazon poul pete fyèl ou gade debake. Nap mande, bon si w pa vle vini, nap mande blan an pou fè w vini. E pou sa petisyon an la. Nap mande blan an pou fè w vini. O, o, o moun ap di se l, se ou menm ki anpeche l avanse, w ap pèsekite l. Kòman madanm ou a pitit ou fè lakay li? Mesye yo poko konn nan kisa yo pran. Pèp ayisyen, ann kontinye tande JoMo. M sonje lè m ap pran desizyon nan afè gaz la, la m ap pale de mwa, nan mitan kowona, kowona tèt chaje. fen mwa mas 2020, lè m wè, lè yo pote tout papye, tout rezilta ban mwen, tout rezilta rechèch, travay ki fèt. Premye gwo desizyon nou te pran, nou pran desizyon pou nou, pou nou konnen ki pri ke gaz la vann sou mache entènasyonal la. Paske depi 1909, tande, tande byen pèp la, ouvè zòrèy ou. Depi 1909, Pri gaz la tout leta dan le mond konn pri gaz la sou mache entènasyonal. Leta ayisyen pa janm konnen l. 111 an aprè prezidan w te vote a, ou te bay pouvwa pou dirije w pou defann enterè w la. Li fouye men nan tou a. Nou konn tou sa. Gade koulèv yo gade dan yo konsa. Ma l retire pri gaz la pou nou. Jodi a leta ayisyen peye chak ane. Daye kontra a fèt depi nan mwa avril. 43 mil dola pa ane men chak maten nou konn pri gaz la pa gen nèg ki ap vin vann nou manti ankò chak maten Ayiti n ap achte gaz nan mou nou te gen tan konn jodi a gazolin nan vann tan kòb dizèl la vann tan kòb kerozin nan vann tan kòb pa gen benyen kache lonbrit asfat la vann tan kòb mazout la vann tan kòb pa gen moun k ap vin bay pèsonn zannana pou sizann sa vle di Se de travay ki pat fasil paske pa bliye depi 111 an ou pa gon ou pa gon pri epi jodi a ou genyen. Mentnan lè nou pran desizyon pou nou fè apèl dòf la m pa bezwen mande m pa bezwen mande nou pèp la peyi a leve se sou konn m gade m yon jou maten m leve m wè prèske tout moun anfas mwen apre sa. M te gen m te pran desizyon an, m te di bon kite m dòmi sou li. Men nan aswè, m fin dòmi lè m leve nan maten, m di men bon m gade èske pèp la anfas mwen. M gade m di men non li pa anfas mwen, sa vle di son gwoup moun ki gen enterè pa yo ki anfas mwen. E nou sonje nan prezantasyon ke m te fè la, yon gwo prezantasyon nan palè lè sa, tèt chaje, prezante chif, yon pakèt gwo chif. Yonn nan yo m sonje. Sè ke pandan 10 an ki sot pase yo, leta pèdi 113 milya de goud. Fè yon ti egzèsis non pèp la, wè san sa 113 milya de goud reprezante jodi a. Sa vle di l preske reprezante, nou gen yon bidjè 224 milya, nan finansman ak sibvansyon gaz, pandan 10 dènye ane yo nou pèdi 113 milya. Sa vle di nou preske pèdi, nan bidjè sa li mwatye, preske mwatye, pou m pa di 45 pousan, 40 pousan, nan bidjè sa la. Se pou m montre nou ke lè enterè leta ki se enterè pa ou li pa pwoteje men ki dega sa fè. Enben nou pran desizyon an, apèl dòf fèt. A m pa bezwen di nou prezidan resevwa gwo apèl, gwo kout fil, gwo kout fil. A prezidan ou fure moun kote la a, e bagay la gen 50 an depi l ap fèt konsa, men l te gen dwa gen 100 an depi l ap fèt konsa. Fò gen yon moun ki te rive yon jou ki te pou te di non pou l pa ka fèt kon koup la pou l pa ka kontinye fèt konsa. E se moun sa k rive sou pouvwa a jodi a. Se sa l di. Li di non gaz la pa ka kontinye fèt konsa. Jodi a depi 1995 e pa mwen non ki te pran lwa a. Sa di w a depi ki lè ke leta te konprann fòk gen yon desizyon ki pran pou afè gaz la 25 an. E poutan lwa sa pa janm aplike. Paske moun. ki pou te pèmèt yo aplike a, yo kanpe an kwa. Enben jodi a mwen menm sa pou m fè. Se yon ti jan pouse kwa a mete l sou kot ak tout moun yo. Pou m al jwenn nou pèp la. E se sa m fè. Se pou sa lwa mas 1995 lan jodi a l aplike. Ala traka pou lave kay tè papa pèp ayisyen. Èske ou tande? Depi 1909, leta ayisyen pa gen kontwòl pri gaz. leta ayisyen pa gen kontwòl pase menm chenpanze rarèt ki nan leta e menm oligak yo k mete yo tou e yo di yo men ki sa pou yo fè gen de bagay yo pa sipoze foure bouch ou ladan men fò yo konnen jenerasyon desalin la san desalin la bagay la pap ka rete konsa toutan Moun sa yo ki soti an afrik ki gen manman yo gen yon jou fò yo viv tou fò yo alèz fò yo jwenn tou epi aprè 111 lane jovenel moise foure menl nan tou a gade non li pran pri gaz la li jwenn pri gaz la adjee humm jomo adjee gason. Non, te gen twòp gwo enterè pèp ayisyen. Te gen twòp ravèt nan politik la. Malgre mesye yo wè tou sa men touye yo rache yo tèlman fidèl. Wa fidèl tou pa pase politik. Pase defwa m konn poze kesyon eske son pak yo siyen youn gade non foure men. Nan, m pa bezwen fin di rès la. Fè tchèk moufflè youn pou lòt, sa vle di gon pak ki siye antre yo, yo mal pou youn devwale lòt, yo mal pou ke youn di non bagay la pa ka ale konsa. Yo sans inik, yo tout nan sèl li, nan grenn ki kanpe lòt kote ak pou kont li a, yo di se li menm ki djab la, tandiske yo tout nan. Men non! Imajine w, men e Jovenel ki di l, nan 10 dènye ane ki sot pase yo la a, Peyi Dayiti pèdi yon total de 113 milya de goud. Non, 113 milya de goud nan 10 an ap pèdi epi peyi pòv? Peyi pòv ou tout jounen nap mande ou nou pa ka konstwi lopital, nou pa ka bay swen sante, la polis pa ka ranfòse non pèp ayisyen. Hum! Ala traka pou lave kay. Donk ann fon ti kalkil byen senp. Donk, m kwè jounen jodi a dola ameriken an kapab nan 25 dola ayisyen. Si ke ou pran 111 milya de goud sa, ou divize l pa 25, li vin ba ou yon total de 468 milyon 63 mil 800 dola ameriken pa an. Epi peyi pòv Humm non Peyi a pòv wi pèp ayisyen pa gen lajan Peyi a pòv Heheheyy non yo pa ta ka pa manje Jovenel atò ou foure mou ou pou yon bagay konsa Ou foure mou ou rale manmèl la ri nan bouch nèg yo An nèboule. Humm ala bèf bay lèt papa. Yo sousel yo sousel yo sousel pèp ayisyen menl pa janmen kaba humm non ayiti son bèf ki bay anpil anpil lèt e nou pa konprann e nou kwè bèf la mègr e nou kwè bèf la mègr men tik anba vant li yo yo wè se pi bon bèf ki genyen sou latè beni. Humm ala traka pou lave kay tè papa e ou kapab wè jounen jodi a jan bagay yo ye nan peyi a bagay yo vin degrade konplètman kantite manifestasyon ki te konn genyen pou di fò jovenel ale ou pa tande bagay konsa mobilizasyon gade nou dyabolize jounalis sou de pye militè mwen m panse lè jovenel moise ale pou 1 pou 2 o mwen peyi dayiti ap menm jan a katar. Bon, m pa menm rive la, menm jan ansanm avèk Repiblik Domi... Non, e pa Repiblik Dominikèn, Dominican Republic, pèp ayisyen, vwala. M panse se konsa lè peyi Dayiti ap ye, paske pou tèlman te gen moun k ap batay nan enterè peyi Dayiti pou montre Jovenel Moïse est un diable, c'est lui lisifè nan lanfè sou tè peyi Dayiti. Men Ariel monte, sa pi rèd kon demon! Ou pa tande jounalis yo, ou pa tande politisyen yo, y a pa de manifestasyon, ou pa wè boujwa nan lari, non ou pa wè aktè entènasyonal desann pou ap di w Ayiti ne peut pas vivre, le peuple haïtien souffre. Ou pa wè blan ki debake k ap vin di the people Haitian, ou pa wè bagay konsa, se kòmsi tout va bien. Eyy ala traka pou lave kay tè papa Donk medam matmwazèl e mesye jan ke m toujou di l si n pa batay pou n kase senti boukliye sistèm nan pou n rive sou oligak kowonpi yo nou fenk kare nan kouri Medam matmwazèl e mesye ensolit nou pou jounen jodi a jan n ap gade ti videyo sa a. Preske ou pral wè jan yon animal koken. Rodolfo. Yon ani, non, gad yon ti kochon odasye mesye. Rodolfo. La pli pa nan chèf nou yo menm jan. Ki ti pa sa? Rudy. A de gad. Wè y ap choute li pran pòz li mouri. Rodolfin. Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo. Li rele Rodolfo. Rodolfo. Ta morto. Non respira. Non ti kochon sa son fayitè. Epi wè ti kochon an leve. E konsa politisyen nou yo ye pèp ayisyen. Se konsa politisyen nou yo ye. Eske ou konprann dosye a? Woy! Yo viktim fayitè. A la animal koken. Li menm jan avè animal politik nou an. A la! Ki fè 25 an l ap travay a blan epi jounen jodi a l ap di w blan an pèsekite l. Antouka, ann kite sa la pou l pa fè zen. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti Sekirite. Towo sa w ap gade la, li rele Dioda Sentilus. Li genyen 35 lane. Yè dimanch 20 novanm lan, fò m di w, lapolis arive depoze lapat sou li nan katye Moren, yon komin nan depatman Nò peyi a. Lapolis mare l pou prezime enplikasyon l nan asasina. Endividi sa ki se yon depòte ki soti nan peyi Lèzetazini Damerik, lapolis t ap chèche l depi byen lontan pou divès aktivite kriminèl li patisipe nan zòn Plèn di Nò nan dat ki te jedi. 25 out 2022 a, gen Beronne Pierre ki te genyen 62 lane ansanm avèk yon sitwayen amerike ki rele Succès Petit ki genyen 77 lane te mouri pa bal. Pandan menm atak sa te gen 3 moun ki blese, yo te kouri ansanm avèk yo ale lopital an urjans. Ebyen medam, matmwazèl e mesye endividi sa ki ta patisipe nan tout zak sa yo pou kounye a yo mete l nan poto an atandan. Donk, youn genyen 22, youn gen 24 e lòt la gen 25 lane. Twa endividi sa yo ki t ap evolye nan zòn Dubuisson ak Sodo, patisipe nan divès brakaj ak detounen kamyon machandiz sou wout Lachapèl, yon komin andedan depatman Latibonit. Frèzesè byeneme se moman pou n fè yon kout pye nan Daabong, ebyen fò m di w. Nan Wanament, sitwayen ayisyen yo soude fontyè a. Depi yè lendi a, ayisyen yo bloke pòt fwontalye a, ebyen komès paralize sou pati mache binasyonal la. Divès imaj kap sikile sou rezo sosyal yo montre kòman ebyen sitwayen yo tap soude. pòt rantre a. Donk, yo t ap soude baryè pou rantre an Repiblik Dominikèn e pou Dominiken rantre nan peyi Dayiti. Jan ke w ap gade videyo sa la, se konsa gen chèn, gen kle epi yo soude l an menm tan. Donk, sitwayen sa yo ki fè konnen, fèmen yo fèmen fwontyè a se pou denonse depòtasyon masiv Ayisyen yo pa otorite Repiblik Dominikèn yo. Yo fè konnen, yo fèmen fwontyè a. pou 3 a 4 mwa. Ayisyen yo ki bloke zòn sa a yo deklare yo pa denonse depòtasyon men yo denonse fason yo ap depòte moun yo. E m ap fè ou konnen se depi semèn pase lè ke aksyon sa te fenk kòmanse nou te pale ansanm avèk popilasyon Fèmen fontyè a? Fèmen l pase ou pa ka ap ach, m pa ka ap depanse lajan m ap achte nan peyi se konsa w ap trete sitwayen. M pa gen pwoblèm pou depòte moun ki ilegal. Men w pa ka ap bat yo, w pa ka ap trete yo tankou bèt. Ou pa ka ap pran yo mete nan prizon de twa jou san benyen, yo pa gen aksè a twalèt, yo pa gen dlo, yo pa gen aksè ak manje. Non, non, non, non, w pa ka fè sa. Menm yon bèt ou genyen, fòk ke ou okipe l, ou pran swen l. Ebyen. Operasyon fèmen fontyè donk moun wanament medam matmwazèl e mesye fè gwo lwa e majistra daabong nan pwomèt li menm li pap ret gade konsa nan jou kap vini yo la kanmenm lap bay repons selon cnn espanyòl ebyen yo fè konnen repiblik dominikèn pou ane sa depòte yon total de 1800 timoun san paran yo. Donk, n ap kontinye swiv kòman dosye sa ap evolye, nenpòt update ki genyen, n ap toujou la pou nou enfòme w. Nan kad yon entèvyou tak 509 te akòde ansanm avèk Mondésir Junior, yon jenn gason lafyèv tifoyid paralize, li fè konnen, li chaje ak konpetans, akoz de andikap li sa anpeche l jwenn travay e tout kote l pase l ap pran imilyasyon. Medam, matmwazèl e mesye, pou plis detay, ann tande avèk atansyon repòtaj sila a. Bonjou frè mwen yo ak sè mwen yo ki ap gade m la, non pa mwen se Mondésir Junior Mwen se mwen fè filo m donk nan lise Louis Joseph Janvier. Mwen son etidyan an diplomasi e nou resevwa yon fòmasyon an psikoloji, an psikososyal. Nou gen de fòmasyon an teknik, teknik de syans enfòmatik. Nou se yon semi enjenyè. Enfomatik. E answit nou gen lot fomasyon ke nou resevwa dan de eleman, dan de domen pwofesyonel tel ke teknisyen an enstalasyon sanitè etc. Ok, eske Junior gen madanm, eske gen pitit tout sa? Exactement, nou se yon pè konplè de fami. Sètadi ke nou gen madanm, nou gen pitit, e mizapa de madanm ak pitit ke nou genyen, nou gen de fami ke nou te kapab di sou le plan kiltirèl ke nou ta ka rele de fami elarji e ke ki sou kont nou, ki sou responsablite nou. bagay yo anpil. Ok, anfèt ann di ke ou gen madanm ak pitit epi ou kokobe, gen anpil moun ki petèt ap poze tèt yo kesyon, èske ou vin gen madanm ak pitit pandan kokobe oubyen se avan sa oubyen èske Junior se yon moun ki fèt a mobilite eredye? Ok, nou pat. Fèt avèk mobilite redwit oubyen andikape, nou vin andikape pa yon aksidan konjenital. Nou di aksidan konjenital se paske se okou de, pandan ke n ap grandi an n di l konsa, epi nou vin frape pa de maladi ke nou konnen ke sou nou jodi a kòm tifoyid, polyo. Etc. Beno di konjenital se paske te gon pwoblèm o nivo de manman m ak papa mwen selon sa ke m ap aprann de papa m avèk manman mwen, donk distòsyon familyal epi ke nou vin devni andikape jodi a. Donk an gwo se lafyèv tifoyid ki fè maladi a? Wi, lafyèv tifoyid avèk polyo milit selon sa ke n ap aprann e dot sous ke nou kapab plizoumwen fè konfyans ta vle fè nou kwè ke Des elements surnaturels ta antre nan bagay la. Bon, ce que nou pa confirmer jusqu'à maintenant. Ça veut dire que se pandan ou kokobe a ou gen madanm ak pitit? E pandan ke nou frape de handicap, wi, mobilite reduit, nou vin gen madanm, epi nou vin gen, nou vin fòme fami nou. E fòm di w tou, fòme fami an Ayiti. E pandan ke yon moun andikape, li ekstrèmeman difisil. Li difisil anpil, anpil, anpil. Se yon sitiyasyon, donk on dirè ke menm ou kapab rankontre lanfè an Ayiti. Donk se pa osi fasil, e stigmat yo, yo anpil. E èske madanm ou li kokobe tou? Non, madanm mwen li anfòm. Malerezman li devre etre la. Li anpeche timoun mwen yo pa la. Alò ti pitit mwen pa la. Li yo te 2 la men yo gen anpechman. Ok. Konbyen pitit ou gen? E mwen gen yon timoun, ti gason. E plis ke m antren pou m fè adopsyon yon lòt. Ki laj li? E m gen yon ti pitit ki gen, premye pitit mwen gen 4 an. Humm donc mwen alors fòm di sa mwen genyen mwen pral gen 29 ans yo mte fè li a 24 ans fòm sim kapab bay ti detay sa. Ok e ann di ou gen 29 ans kounya ou pale de anpil kapasite ke w genyen Exactement. e fòk ou travay de fason aske ou kapab siviv e answit nòte byen ke ou gen pitit ou gen madanm fòk ou ka voye timoun nan lekòl ka a 4 an sètènman. Panse ke li ka al lekòl e fòk madanm nan manje, fòk li bwè, fòk gen maladi, jisteman fòk kay peye men kòman Junior viv? Bèl kesyon e m panse se yon kesyon ki non sèlman de grand expòtan e de grand enpòtans men dekstrèm enpòtans men sèt yn kesyon egalman ki fondamantal. Fò nou di ke lavi moun andikape nan peyi Dayiti se pa yon bagay ki fasil ditou ditou ditou e Men menm m pran egzanp lan pèsonèlman. Lavi pa m, li pa fasil. E sètèn fwa m konn ap poze tèt mwen kesyon e menm konn menm tante la providence de Dieu pou m mande l èske se pa yon erè ke l fè dèske premyèman l fè m frape de andikap e dezyèman se ann Ayiti ke m frape de andikap la. Donk w a imajine w ke w a lekòl, M al lekòl, m lese sa leta mande m, m fè li, m ka siyen non mwen, si yo pote yon lèt ban mwen plizoumwen m ka idantifye ke lèt sa a si l pa nan enterè m m ka refite l. Premyèman, dezyèmman leta mande ke fò m fè yon etid siperyè, m fè li, sosyete a mande m sa. E vwala ke apre tout sa, kòm rekonpans ke ke m sibi, ke m jwenn, se yon refi don dak de yon ak malonèt pa le fè ke m fwape don dikap, aprèzavwa ke aprèzavwa tante jisteman dale chèche yon djòb nan enstitisyon. Donk mesye, wi nou wè kalifikasyon men malerezman pa le fè ke w andikape nou p ap ka pran w. Donk se premye desepsyon. Dezyèm desepsyon mwen, malgre ke m te tante lise ton nan enstitisyon prive, m ale oprè de enstitisyon de leta, aprèzavwa w soumi mon CV, sa nou rele kourikoulum vite eksetera, monchè, mesye, on lòt desepsyon ankò, mesye n konprann men malerezman nou pa genyen djòb pou ou bò isi a oubyen n pa genyen travay pou ou bò isi a, men kisa k pase pa le fè ke. ou frape de andikap, ou frape de mobilite. Sa rive m plizyè fwa. E le pire se ke je de konfrè egalman ki yon ete viktim de sèt menm tandans, de sèt menm stigmat, men egalman ki viktim jiska mètnan. Tande byen wi, ke te viktim, men ki son viktim jiska mentnan. Yo viktim, ke te viktim par le fè ke dans un premye tan, yo pat gon papye filo, yo pat ale a lekòl, y al lekòl, yo boure tèt yo don kapasite, deksterite edikativ e filozofik, e. Kòm echèk kòm sa yo rekonpanse se sam sot di w la la mesye nou pap ka pran w paske w andikape mesye nou pap ka pran w paske w avèg mesye paske nou pap ka pran w paske ou gen yon sèl pye mesye nou pap ka pran w paske kapasite de deplasman w li difisil li enposib etc. Èske travay sa yo ke Junior Talma di a se de travay ki gen rapò avèk fizik, kòmkwa w ap fè fizik, oubyen se de travay entèlektyèl. Si se de travay entèlektyèl, bon, m plis ke sèten ke yo te di w ok, paske nan sevo ke w di w prezante, yo di w ou kòrèk, sinon ke ou andikape, ou p ap ka pran w. Èske se de kòmsi demand pou al travay de fason entèlektyèl, oubyen se pou bagay fizik? Lòske y ap fè w yon. Job, yo fè w òf job la, yo fè w pwofil job la. Yo ba w pwofil travay la. E pa vre? Epi yo di w men ki chan, men ki nan domèn ke w ap entèveni, w ap gen pou evolye nan travay la. Pa bliye ke nou, si ke nou di ke nou se, alò mwen menm mwen se andikape, bon m frape de andikap, entendi, Bondye ban m ti kapasite sa, m ka fè idantifikasyon sa yo, m ka fè paralelis sa yo. Monchè, Travay yo se de travay jisteman nou kapab fè. M sonje ke nou te, mwen menm pèsonèlman m te kontrakte yon djòb, se te nan edh. Tout sa w konnen yo te mande mwen an tèm daspè filozofik. Konprann byen wi. M fè tout. Malerezman. mesye echèk. E se de travay, se de, se de fonksyon, se de tach ke non sèlman m kab, m gen kalifikasyon pou yo men, non sèlman m gen eksperyans pou yo men, men le bon kote se ke je suis kalifye, m kapab fè l. Konprann byen, m kapab fè li. Malerezman. Mwen pa jwenn li. E le pire se ke moun ki jwenn li an li pa kalifye pase m. M pa konn si n konprann sa m di an. Li pa pi fòme pase m. Li pa pi edike pase m. Petèt li ka gen yon lòt bagay ki plis pase m. Ou konprann byen sa m ap di w la wi. E kapasite de deplasman li sa se. Humm sa se poko pwoblèm nan sa. Men kounya lè wap konte. E alò banm ajoute sa eskize. Se ke lèm fin esye echèk la m di bon gendwa yo te jije ke gon bagay gon kesyon yo te poze m mal reponn e m voye des frères, des confrères handicapés boure de potansyèl e ki plis potansyalize pase m e Kòm echèk jan m te di w talè a la, se non mesye, nou pap ka bon, et cetera. Wi, an atandan ke konfrè a vini avèk kesyon ke l gen an, nou ta pral mande lò w konte ant administrasyon piblik kou prive, konbyen kòm se enstitisyon ke w kontakte pou travay deja, malerezman an ki refize w pou andikap sa yo ke w ap pale la? M te di w edh, e m te kontakte afè sosyal. M te kontakte Sekreteri Leta a Lentegrasyon dè Pèsòn Andikape, sa se pou Leta, bon gen anpil wi. Pou prive yo, m te kontakte, te kontakte Oxfam, bon m pa sonje tout non, bon m pa sonje. Men jodi a, èske si ta gen yon enstitisyon ki ap pran w pou. Wi, nou ta pral avanse pou n di èske jodi a ou santi ou an mezi kote ou chita la si yo ta fè apèl a Junior e ke Junior prè pou l al travay nòmalman? Euh wi, nou sòm twò prè e je swi twò prè. Donk m di nou sòm twò prè e je swi twò prè vle di kisa? Frè mwen yo, yo prè. e menmen mwen pwen. Ann di vi avèk tout eksklizyon sa yo. An tèm daltènativ, kisa Jinyò ap fè pou l viv? Paske li pale l gen madanm, kòman l fè pou l peye kay la? Kòman l fè pou l manje? Kòman l fè pou timoun yo manje, abiye, etsetera? Ok. Ekskize mwen si m reponn kesyon sa a an dezyèm. Ban m fè yon ti apwòch tou piti. Non sèlman men menm antanke moun ki boure de yon potansyèl viktim de yon fòm de eksklizyon, de estigmatizasyon. E byen antandu m panse ke w ka poze m kesyon sa a, kesyon ka vini apre men m te tou fè ti apwòch sa a. Nou te deside an kèlke sòt. fè yon enstitisyon, ou konprann, pou n te kapab palye de sitiyasyon sa, petèt m panse ke nou ka vini un petit peu sou sa byen apre. Alò, te m reponn kesyon an, e kisa Junio fè pou li kapab viv? Zanmi m, m pral di w yon bagay la, l ap touche w, e moun k ap gade yo, si w se imen, Si w se sitwayen, si w se, si w gen vi, si Bondye ba w souf e l ba w de zye, sa dwe entèpele konsyans ou. Monchè depi lè m fin fè yon pakèt efò yè sou le plan edikatif ki pa abouti, m kapab di w m gen yon doktora. E si w ta mande m ki doktora l ye, m t ap di w monchè m gen yon doktora ki rele chomekoloji. Bon m pa konnen si m fè erè. M sonnen k se, se, se, se sa m fè, se sa m genyen. M se yon chom, chomè pèpetyèl etènèl. Donk, e sa konnen. Li konn fèm kriye verse des larmes paske e fòm di w sa tou nou se humain nou se ayisyen mesye m fè tantativ plizyè fwa m tiye tèt mwen m pa konnen si petèt nou tap poze m kesyon sa aprè m fè tantativ pou m siside tèt mwen paske m te panse ke lavi fini epi madanm mwen li m li remoute moral mwen kèlke zanmi. E men menm tou m travay le mwa lakay mwen, le mwa dan le sans ke pou m rekonfòte m paske Ayiti son lit. Nou te deside, menm pèsonèlman, mete sou pye yon enstitisyon ki kapab vini fè yon pledway, fè yon pledwari pou antite sosyal sa. Paske Non sèlman m viktim e gon pakèt lòt andikape tou ki nan de sitiyasyon ki pi mal pase m. Sensèman, nou te mete yon enstitisyon sou pye ki te kapab pèmèt ke jisteman nou palye ak sitiyasyon sa. Si se pou pwojè, nou gen pwojè. Men menm pèsonèlman, m gen pwojè pou m mete sou pye yon yon biznis, alò ki gen plizyè eleman ladan l. Premyèman, se yon biznis biwo, m ka bay detay sa, biwo dechanj, premyèman. Dezyèmman, m gen entansyon tou mete yon biwo dasirans. sou pye, ki kab pèmèt ke lè moun andikape yo gen yon pwoblèm, yo kapab vini kote biwo sa a. Nou konprann byen sa m ap di w la? Paske sa ke mwen wè, gen anpil andikape ki mouri. Èske w konprann? Paran andikape ki gen moun yo ki andikape ki mouri, men malerezman yo pa gen yon mwayen swa pou yo te kapab fè fineray yo. E fin fè fineray yo. Lavi apre, paske lè moun nan fin mouri, s on sikonstans imedyat. Mentnan apre sikonstans imedyat la, ta dwe gen yon bagay ki fèt. Nou panse sou sa, mete yon biwo dasirans sou pye. Èske nou kòmanse deja? Timidman, men fò m di w tou ankò ladifikilte nan sou. Bon, imajine w ke ou p ap travay. Madanm, pitit pou bay manje chak jou, kay pou peye, fanmi elaji, frè, sè sou kont ou, monchè bagay la di. E m fè plizyè tantativ deja, eskize mwen, pou m tiye tèt mwen. Pou m tiye tèt mwen paske m mande travay, m pa jwenn travay. M eseye m paka pase. Ke se swa nan leta, ke se swa nan piblik, alò prive ekskize, leta, piblik, prive eksetera, m pa jwenn. E mwen fè efò. E sak dwòl la, M fè tantativ men m mande de enstitisyon prete kòb pou m ta ka kòmanse yon aktivite ankò se refi. Donk m fè tantativ m te tiye tèt mwen paske m te panse ke bagay yo fini. Toutè fini paske andikape ou gen madanm ou gen pitit ou pa ka jwenn anyen. Wa imajine w ke lè madanm ou leve le maten, lè pitit leve le maten, fò l manje, lè sè yon frè, manman. Monchè m fè tantativ plizyè fwa pou m tiye tèt mwen. Paske m te panse tout bagay fini. Men kounya an n di ke ou pap travay, ou fè anpil tantativ malerezman ou pa reyisi. Men anpil moun ap di kijan Junior fè pou l manje, men egalman madanm li, pitit li, etc. Ki bò ou jwenn mwayen pou viv? Ok. Monchè lè m te lekòl, paske fò m di w sa, nou fè etid nou nan di, trè di, nan doulè. Imajine w ap fè jounen avèk de pen, yon grenn pen, fò etidye, epi fò bay mwayèn, fò bay nòt, bòn nòt. Monchè se de zanmi ke pandan n te lekòl. E lè n genyen, nou pataje avèk yo. Paske ti kote n te leve yo te aprann nou sa. Le pur socialisme. Commun accord. Viv avèk moun, yo te aprann nou sa. E lè nou genyen, nou pataje avèk zanmi. Monchè ki fè ke tout o lon de vi a, De zanmi ke n rankontre paske lavi se li wond, la tè wond, se la wontondite de la tè men lavi li wond tou paske l son fòm kèlkeswa ou pase la, n pase la n ap rankontre. Ebyen se nan rankont nou pase la, zanmi an pase la epi n rankontre kèk zanmi pafwa sa ka jere nou mil goud pafwa li pa chak jou. Yon mesaj. pou leta, pou leta peyi m. Mesaj ke m ta renmen bay pou leta peyi m, m ta renmen mande leta peyi m nan, silvouplè, yon moun k ap viv avèk yon andikap, premyèman li son sitwayen ayisyen. Enben, pa le fè ke l son sitwayen ayisyen, li dwe jwenn tretman ki fè ke li se sitwayen ayisyen. Yon moun ki gen yon andikap, Sa pa ta dwe yon defo. Sa pa ta dwe yon jouman. Sa pa ta dwe yon pèn pou li toutokontrè. Sa ta dwe yon mwayen pou li egzibe li, yon mwayen pou l parèt. Paske yon moun ki andikape, se yon moun ki boure ak potansyèl. Se yon moun ki boure ak kapasite. Se yon moun ki boure ak serenite. Moun sa yo onèt. E m ap mande Leta peyi m. Sekreteri leta a. Pwochen prezidan kap vin la a. Aktyèl premye minis lan. Pou l ta vire je gade moun sa yo. Map mande sektè prive a. Lè yon moun andikape vin fè demand, vin mande djòb, vin mande travay. Pa gade sou kapasite fizik li. Non. men malerezman dirijan nou yo prefere vòlè ak finanse gang byenvini nan ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete pèp ayisyen map tande yon entèvyou arnèl belizè ki fè konnen lamòt fè chimen kwochi ansanm avèk 200 galil epi lamòt li menm yè li tap bay yon entèvyou nan boukante la pawòl li fè konnen se mil galil ki te kòmande donk. Baay la vin yon ti jan confuse mwen. Men kote baay la pi enteresan, lè w pran yon nonm tankou Anel Belizaire ki t ap denonse Lamothe, ki ta fè chimen kwochi ansanm avèk Desangalin, pa gen pwoblèm. Men, kòman fè aprè, lapolis pral arete Anel ansanm avèk yon asenal? Non, ou wè peyi Dayiti, s on peyi ki difisil wi pèp Ayisyen. ki trè trè difisil. Yo pral arete w avèk yon asenal zam pil bal. Kote w te jwenn sa yo? Mwen ta ban nou ti limyè sou sa tou, fò ta fon konferans pou ban nou detay. Yo pa ka just di nou se prizonye politik. Pil zam sa yo se tankou lè Rambo ansanm avèk kòmando pral chèche madanm yo bandi kidnapè eeyy ala traka pou la nou nan sa pèp ayisyen nan kiyès pou nou kwe aktyèlman la sa di yon kantite lòt la di yon kantite sa kap denonse yo ap demarel avèk pil zam ak bal. Ala traka pou lave kay tè. Donk mwen menm la m di w pa bor isit, Ayiti la repiblik dè koken! Sèl vòlè yo k ap rete nou dwe panse se blag. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal! Medam, matmwazèl e mesye, ou pa bezwen mande m kòman Mateli santi l nan moman, kòman ansyen prezidan ap chante. Se pa mwen sèl ki pa bon, pou yon moun pa ka viv avè m. Falatra kap, pèp ayisyen an apresye atis, an apresye ti mizik sa. Pase nan moman la, m pa kache di ou, kè politisyen yo brize, m pa bezwen mande ou pou lanbe kal grav. Pase apre 25 an zanmitay, youn fè lòt konfyans anpil ti bagay, ti bagay sekrè, ti soti, ti renka, ti dine, ti kon ti konpran. Ya, epi kounye a la blip pou blan kanpe relasyon an sou ou konsa, non, pou kè ou pa ta sote. Non pou pa tap tande ti selin dion ti mizik sa yo ti mizik tris paske kè ou brize an apresye ansanm pèp ayisyen. Se pa mwen sèl ki pa bon Pou yon moun pa ka viv avèm Di m kiyès ou pral twouve Sa ki pa bon an pa egziste Si m gen anvi ke m pa sa twouve M ka kriye wi nèg Se pou rezon pou voye m jete Konnen lavi a genyen revè Kouri lavi tonbe la reve Fwa sa se mwen k ap deside l Bon sa m ap nèg M ka chante wi nèg Pinokyo Malgre Mizè mwen Se ou k te bò kote mwen E poukisa w kriye la Lokyou? Si gen yon vid kè m pa kab konble. Se pa yon rezon pou w voye m jete, m konnen lavi a gen revè, lè w kouri pou lapli ou tonbe nan, adye, non mesye m santi m, m konn doulè a, m wè sa n ap pran m konprann men se nan pye travay nou, m pa ka di podyab pou nou. Antouka pèp ayisyen janm toujou renmen dil Haïti dictature la pelle des antilles Haïti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakarana. Mwen zou mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak la sante randevou kase demen maten 9 è pou yon lòt edisyon bizou bizou one love.